Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon batay je 9 je pèp nan site solèy non banm di je pèp avan paske se je pèp ki atake ba wi ekip ki atake a se li pou di anvan ekoute byen yè m ta kapab di anpil moun kap viv nan site solèy ak zòn ki anviwonenl yo tou yon ti kal nan dèlma pase yon sware. cauchemardesque. Poukisa m di yon sware cauchemardesque? Se paske bal t ap pati agòch adwat, pa gen moun ki konnen ki kote pou yo te fè. Sitou nan blòk ke lè w fin kite zòn sat w ap antre anndan tè nwa. Yon ide kòman sa te ye? Lè w konprann ke ou menm ki yon sitwayen ki te nan zòn sa aparaman ou tap nan difikilte pou ta kapab retire tèt ou. Sa kiyès ki alaksyon se Mister Gabriel je pèp nan site soley. Tande byen wi. Je pèp atake. Men je pèp pral jwenn ripost nan dènye moman yo kote batay la ta pral difisil pou nèg je 9 yo. M'en m esplike nou. Pandan w tande bri bal ap pati paske zòn pa m kote m te rete nan Jakomen lè li te 8 è konsa anpil moun avèk valiz nan men yo moun sa yo sou wout pou jwe pye yo men ki poko konnen ki kote yo pral mete tèt paske Anpil koral t ap vin jwenn yo sòti anba a. M pa bezwen di w ou menm ki anba a. Gabriyèl toujou konnen ke lè mwa me pral antre, aparaman l kapab jwenn yon frap pa bò kote Iska. Paske 2 nèg sa yo, youn toujou ap prepare yon atak pou lòt. Gabriyèl antisipe, Gabriyèl atake. sur tous les fronts. Gabriel atake Tayson ki li menm nan zòn Nelio a anfas Asyeri Dayiti. Yon atak sou Tayson, yon atak sou tè nwa, men m ta kapab di, tande byen wi, 2 atak sa yo se 2 atak ki ta kapab antre nan kad divèsyon. Bon atak la pral fèt sou katye Boston. Kounye a la anpil moun pral oblije mande tèt yo kote nèg sa yo te ye? Kote Matyas te ye? Kote Donald te ye? Kote Iska te ye? Kite m di nou. M vle nou konprann ke sa m pral di a li evidan. Wè nèg Gabriel yo se bèt nan bwa yo ye. Jan yo fè atak sa yèswa, yo ta dèl fè l nan blòk. Shop la. M kwè nan blòk dèyè kwen mi yo. Blòk bò san fwontyè. Pandan gen anpil nèg k al anba raje a, paske nèg sa yo men kòman yo ye, yo gen dwa vin nan yon zòn yo fouye kò yo anba yon raje pou yo kapab rete nenpòt 8 èd tan san manje anba yon raje. Yo rete la y ap veye. Yo te prepare yon kou konsa pou Shop. Nèg Shop yo vivan. Nèg yo pa pran nan kou a. Ebyen, yèswa, kou sa a m ta kapab di Boston viktim kou a. Koman bagay la ye pandan neg yo atake sur tou lè fwon epi neg yo fè vrè atak la sou katye Boston. Tande byen sa m pral di nou la pandan neg yo fè atak la sou katye Boston pandan neg yo fè atak la sou katye Boston gen yon va ki nan zon kay Jean Robert la pou moun ki konnen devan kantin. Nèg yo pote boure yo pran vala. Men kòman nèg yo fè pran vala? M pa ka konprann. Te genyen nèg ki nan vala k ap veye. Sa li atò m gen presyon ke nèg sa yo lè gen pwogram, paske m kwè te gen yon pwogram anba a, yo kite yon 3 nèg nan va ap veye. E Gabriel li menm, paske gen yon bagay pou konprann, nèg Gabriel yo lè te gen lapè ansanm avèk ti ougan, Anpil nan sòlda Gabriel yo toujou ap fè ale vini nan katye Boston. Nou konn poukisa? Yo vin konn zòn nan byen, yo aprann zòn nan. Se kòmsi zòn nan se yon jeyografi ki nan men yo. Yo konn tout ti kwen, yo konn tout ti koridò. Poutan, nèg Boston yo menm, se sèlman lè gen pwogram kay Gabriel yo just ale nan pwogram epi yo pa chache konn ankenn lòt ti kwen. Konprann byen. Sa vle di nèg anba yo, yo konn espas sa yo byen. Sa vle di yo gen dwa vini la, yo moute, yo flannen, y al lakay yo. Pèsòn moun pa konnen. Kounye a, m ta kapab di se lemoman. Pa gen anpil nèg nan var, nèg yo vini, yo rekipere var la. Nèg yo pran var sa. Kounye a la, se yo menm k ap domine nèg Boston yo. Pandan nèg yo pran var la, m kwè nèg yo vini yo gentan antre nan katye Boston sinon pi ba katye Boston nan, ebyen nèg yo pran 3 moun. Sa se enfòmasyon ki rive jwenn mwen. Kounye a la gon lòt kesyon m ap poze. Kòman fè outre ke bandi jwenn bal pou l bay moun, tande byen wi, nèg Gabriel yo jwenn gaz Pou yo file nan dèyè pèp la mezanmi mezanmi banm tande byen non nèg yo gen gaz pou yo fonksyone yo lage gaz moun pran bal gen moun ki pran bal tèt gen moun ki preske mouri anba gaz epi nèg yo vini yo pran moun tou vivan yale avèk yo kounya kilè bagay sa ap fini m ta renmen konnen. Poukisa atak sa a menm Gabriel? Kounye a on nèg pral di m pa gen inosan k mouri nan atak la? Bandi a bandi ap goumen m pa gen pwoblèm men kounye a la eske Gabriel pa gen inosan ki mouri nan batay sila? Bagay la tèlman myèl se Alcindor anba a ki oblije li menm Mete pye l atè a pou kapab kalme bagay la. Alcindor sa e pa ti Alcindor non. Se yon gwo solda misye ye wi. Paske misye se yon nèg m gen enpresyon pye l nan tè sou plan mistik. Men misye se yon nèg ki konn batay tou paske sa m pral di a la anpil moun pral etone. Alcindor se nèg k ap dòmi, misye kouvri ak yon dra. Epi lè misye pa wè dra a, l al nan kafou a, l jwenn dra nan kafou a wi. Misye kouri! al andeyò, al jere koze li. Ebyen se konsa. Sa vle di, pote boure ki te gen yè swa a la, bagay la te vrèman rèd. Vrèman rèd. Nèg je nèf yo, yo pèdi kèk zòn. E, m kwè se kay ki anfas Kim nan, nèg yo pran maten an. Yo ap domine katye Boston, se nan zòn katrè di maten. Epi. Nèg yo te al fè lòt atak similtane o nivo de Tènwa ak anpil lòt zòn yo. Se vrèman trist. Vrèman trist paske yè swa e te tèlman gen bal ki tap chante menm moun, tande byen wi, ki nan zòn Jakome pa konn ki kote pou yo te met tèt yo. Gon grenn bagay ki genyen, on diferans ki genyen ant nèg Je pèp ansanm avèk nèg Je 9. nan site solèy. Nèg je nèf yo, m pa konnen pou nèg plenn yo men lè w pran katye Boston, anpil lòt ti zòn, nèg sa yo renmen ti plezi yo anpil. Nèg plenn yo renmen plezi tou wi. Men nèg Gabriel yo yo menm, yo ka renmen plezi wi. Lè y ap fè plezi, yo gen yon gwoup nèg ki ap fè plezi. Men lè y ap veye yo gen yon gwoup nèg k ap veye. Pa janm kite pou yon bagay konsa ta rive w pou nèg sa yo ta anvayi yon zòn pou omwen yo ta jwenn espas inè pou yo rete nan zòn sa a avan yo ale. Paske dènyeman m sonje te gen yon atak ki te fèt lè nèg yo te pote boure nan Site Limyè. M gen pou m vini avèk de emisyon sou koze sa yo wi pou nou wè kòman moun ap kouri, moun ap kite Site Solèy. Batay sa te vrèman myèl, li te vrèman rèd pou nèg Jenèf yo. Lè sa a, anpil moun t ap kouri ale nan zòn Jakome an. Jounen jodi a la a, yo pran zòn sa a, yo gate l paske zòn sa a ki te vin yon zòn de, m ta kapab di, pou moun refijye aparaman. Men, yo pran chèf yo mete ladan l e kounye a la a, lè gen goumen, menm chèf sa a ou pa wè kote l pase. Kounye a, kot Donald? Paske yèswa. Jan bagay la te rèd la a, fòk Donald te oblije mete pye l atè a, Matyas. Fò Donald te al sove nou. Men, malerezman, m pa kwè misye te mete pye l atè a. Bagay la rèd. Pandan m ap anrejistre emisyon sa a, gen Arab, wi, atè a. Fò m di nou ke gon sòlda Matyas, m pa konn si son gaz misye pran oubyen si son bal Nan moman menm map anrejistre emisyon sa ebyen misye tonbe misye nan difikilte pou li pran souf misye gen difikilte respiratwa alò m pa konnen si misye ap chape ou pa se pou m di nou ke bagay la vreman rèd donk si Gabriel te okouran ke nèg yo tap prepare yon atak pou li ebyen se Gabriel li menm ki pase a laksyon Gabriel frape. bagay la te vrèman rèd. M di nou si se pa Alcindor, bagay la t ap mele nèt. Men ekoute, nèg yo pran plizyè katye, nèg yo tabli va yo, kounye a se yo menm k ap domine katye Boston. Kote nèg Belekou yo te ye, m pa gen twòp eksplikasyon sou sa. Men kite m di nou ke sa Gabriel fè a nan Site Solèy la, li ta kapab fè konprann ke Si se, m ta kapab di, je pèp ki te ini kòmsi ki gen tout espas sa yo, nèg tè nwa, nèg masyal, nèg pyè 6, nèg tout lòt kote yo, ebyen, yo t ap gentan mete Gabriyèl deyò. Ou konprann non? Men m pa konprann kòmsi, kòman yon nèg ou chita nan yon ti espas tou piti, yo ba w yon ti espas jewografik, epi w gade toutotou w se enmi, epi pou Gabriyèl ap fè sa? Mwen sèl sa m pa dakò. Mesye si nap batay, amenaje yon espas pou nou batay paske zafè kòmsi nèg ap pote boure, ap pran inosan pou al touye, menm lè yo pran bandi, men m pa ta swete pou gon grenn inosan ki mouri. Men m poze kestyon sa ankò pou m mande kote Gabriel jwenn gaz sa yo lap bay moun nan Site Solèy? M ta renmen konnen wi. Gabriel kote w jwenn gaz sa yo wap lage nan degonn moun Site Solèy? Depi lè Gwo batay la te sere a, fò n di ke te gen anpil gaz lakrimojèn nèg yo t ap lage. Antouka, gen 2 moun nan Site Solèy ki toujou gen batay estratejik y ap mennen. Se Iska ak Gabriyèl. E jiska prezan m ta kapab di, si moun yo pa kapab respire nan Site Solèy, yo kapab voye je yo gade Iska, yo voye je yo gade Gabriyèl. Paske, lejou! 2 nèg sa yo antann yo ou byen le jou 2 nèg sa yo pa la ankò e byen m panse ke site solèy ka ralonti souf paske anpil fwa matyas ta anvi fè lapè li pa kapab konprann byen sa m ap di nou an wi anpil fwa matyas ta anvi fè lapè ak gabryèl li pa kapab paske gen yon moun ki la ki rele iska ki gen yon animozite anraje kont gabryèl Donk se sa k fè w wè p ap kapab gen lapè. Tan de fwa genyen yon sanblan de rekonsilyasyon ki sele men ki volatilize paske lè Isca sonje kòman nèg sa yo touye manman l ebyen li p ap janm antre nan lojik sa ansanm avèk yo. Fò m di nou byen ke m gen yon dosye la m ap chache konnen plis sou li paske selon enfòmasyon ki rive jwenn mwen, m ap pwofite mete enfòmasyon sa okondisyonèl, Kòm kwa, genyen nèg pele Simon ki yo menm kanpe ki di piga pèsòn moun vin lakay yo. Kòm si lè Gabriel atake pou di pèsòn pa vin lakay yo. M pral chache gen detay sou dosye sila a epi m pral chache konn zen an paske si nèg yo ta fè yon deklarasyon konsa aparaman ta gen yon ti animozite antre Tayson, Matyas, Donald e mesye sa yo ki yo menm nan Simon Pele. O final m ta kapab di lagè nan Site Solèy sa n dat pa dojodwi. È li la lontan. Men mesye nou menm k ap touye moun nan Site Solèy, nou menm k ap kraze, k ap brize, ki fè Site Solèy vin pi mal de jou an jou, Poze tèt nou kestyon pou n di poukisa n ap batay? Se pou enterè pa nou. Nou pa janm fè yon kout bal pou enterè moun k ap viv nan Site Solèy. Sa vle di moun k ap viv nan katye Boston an li menm se bèt li ye. A nenpòt ki lè nèg Gabriyèl yo kapab anvayi la se yo menm pou degaje yo pou jwe pye yo pou yo pa mouri. Moun k ap viv nan Bwouklin yo se bèt yo ye. Paske a nenpòt ki moman Lòt nèg je nèf kapab anvayi epi sa w tande a la pwoblèm. Bon, mesye, ban m di nou yon bagay, poukisa nou pa deside pou n kite pèp la trankil, pou n kite l anpè? Bay pèp la yon chans non, Gabriel! Bay pèp la yon chans non, mesye je nèf yo! Si se pou zam nou gen zam, si se pou bal nou gen bal. Men! M panse nou ka goumen. Men poukisa nou pa di pèp la prete nou yon espas epi na batay lè nou fin batay na di pèp la li mèt tounen gwoup ki genyen an la va kontwole tout site a e sa wi osi senpl ke sa paske jan nap fè a la a son jan se tout inosan kap mouri nan site solèy epi tout move grenn ap rete map toujou la poum defann moun site solèy men m pap janm defann nèg sa yo ki a zam nan men yo. k ap batay, ki pa konn pou ki sa y ap batay e ki ap touye pèp la chak jou Bondye mete. Antouka mèsi la fami kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous apresye le travay pi aprè kès kon di a la pwochèn.